Menm jan slogan Minis Levasyon Nasyonal la toujou ap di, Lekòl pa ka tann, men jodi a la, n ap di jèn ekolye yo, jèn ekolyè yo, inivèsitè yo, lekòl la resi pa ka tann. Se pou m di ki sa? Se pou m di jodi a la, batay sa k ap mennen la kont rejim. phtk sanginè twazyèm vèsyon ki gen nan tèt li mouche Ariel Henry Sansi fòk tout moun antre ladann. Sa fè jodi a la nap fè apèl spesyalman avèk ekolye yo, ekolyè yo, m ensiste sou li, inivèsitè yo poun di yo jodi a la se yon dwa, se yon aki yo genyen pou yo antre nan batay sa siw non, si yo pa rantre nan batay sa menm jan nou wè l fèt nan anpil lòt peyi nou ka pran egzanp Sri Lanka avan yè la se nan 2 jou yo rezoud yon pwoblèm fizik menm si pwoblèm nan poko rezoud nèt men fizikman 2 moun ki te reprezante pwoblèm nan asavwa le prezidan e le premye minis la yo chase yo Nou gen yon popilasyon ki vwazinen antre 12 a 14 milyon abitan. Jodi a la jèn yo, fòk nou enplike nou nan batay sa a. Paske desten nou, paske yo toujou di ledikasyon se la baz de tout sosyete. Si pa gen lekòl, pa gen lavi. E tout manman, tout papa pitit, demen si Dye vle yo ta renmen voye pitit yo lekòl, jan m te di nan dènye konferans lan. Men eske n pral gade jodi a la yon premye minis, yon minis relasyon nasyonal jodi a la k ap fè wont sèvi kòlè kòm yon dezyèm fwa yo pa ka oze di yo yo repòte li men yo di bon m raple m gen yon moun k ap di m yo di yo pral lekòl la pral fèt gradyèlman bon m pa kwè se vre bon lè sa t ap pi grav nou deja gen yon lekòl a double a triple vitès. Pou yon minista oze yo diw ou pral fè lekòl gradyèlman. Sa vle di jodi a la, nou atann nou demen si Dye ve nou pral wè premye minis lan avèk minis levasyon nasyonal la ki pral kache kò yo nan yon ti lekòl, yon lekòl zanmi yo avèk fòt sòm de sekirite kote yo pral di ofisyèlman Lekòl la li louvri. Se sou baz sa a, n ap kontinye pou n di, jodi a la a, jèn gason, jèn fanm, adilt, vyeya, nou kapab antre nan batay la d'une façon ou d'une autre. Envesti lari a otan ke posib. Lè vil de Pòtoprens, Kay, Jakmèl, Okap. Mibalè, Tigwav, Pòdepè, Lekap, se pou nou envesti lari a. E jèn gason, vanyan gason, sa yo rele fer de lance yo, avangadis yo, rete dèyè barikad nou. Paske batay sa a se pou byennèt nou. Lòt la te di nou ke barikad la se avni nou, men jodi a reyèlman l se avni nou. Paske si nou kite ekip sa a, ekip pranzouyis sa a jodi a la, ki senbolize lè gang, lè mafya di phtk yo renouvle tèt yo pou yo ba nou yon phtk modere oubyen yon phtk modifye, mwen di nou lavi pèp ayisyen ap fini. Jodi a la a m ap vin la a, pi piti yon kous machin koute, li koute 50 goud. Poum pran moto m vin la m sot lakay mwen m peye 500 goud men jodi a la pou mouche di w de mesye ve kil pleuve kil tonne lekòl ouvè kote yon paran ki gen de twa timoun jodi a la li pral jwenn lajan pou l pèmèt pou l peye machin pou l voye timoun lekòl sou ki baz yon peyi kote jan konsil la sot di talè anpil moun ap mouri yè la Gary sot fè rezime a pou nou se pa kantite moun ki mouri nan peyi a gon jèn demwazèl la ki te pral fè filo ki mouri fontamara. Polisye mouri nan zòn ee sou wout frè tout kote se moun kap mouri epi yon bann manfouben yon bann restavèk yon bann sèvil yo rete nan tèt peyi a yo di yo pap fè pwenn pa ebyen jodi a la nap mande batay pou byennèt la. Batay pou chanjman sistèm nou t ap mennen depi sou phtk premye, dezyèm vèsyon an l ap kontinye. Tout jèn gason, demen lendi a, se kanpe goumen. Se konstitisyon peyi nou k ba nou dwa sa a. Li di, lè dwa nou leze, lè nou gen yon leta rèstavèk, lè gen yon leta manfouben, Ki pa sousye, paske lè w nèg nan pòs nan leta, se yon sèvitè w ye. Lè w pa sèvi popilasyon an, popilasyon an genyen pou l manifeste, li genyen pou l fè grèv, li genyen pou l fè siting, li genyen pou l revòlte. Ebyen m ap di sektè edikatif la rantre nan batay la. Ouvriye yo jodi a la, pandan nèg yo mete 128 pousan sou gaz la, Yo poko di konbyen yap mete sou moun ki nan faktori yo. Sekirite ajan de sekirite yo, polisye yo kap mouri kap touche yon prèl myonnen an. Jounalis yo tou nou tout konsène nan batay sa. Ebyen demen lendi a la nou di lekòl la lap louvri se lè Ariel kite peyi a. Lendi kap vini apre Ariel kite tèt pouvwa se lè sa lekòl ap ouvè. Tout paran, tout manman, an nou sispann di, Pito nou lèd nou la. An nou sispann di, Ti vi miyò pase gran vi. Jodi a plè sa a, maleng sa a nou genyen jodi a la a, se eradike pou n eradike l. Nou pa ka kontinye ankò, paske le rejim phtk Jan m toujou di l la, se rejim ki sèvi fidèlman lentènasyonal la o detriman de la grand majorite, o detriman di pèp ayisyen. M ap fini pou m di ankò la reouvèti dè klas è fikse pou le lendi ki vyen aprè le depa d'Ariel Henry. E n ap salye kamarad Aksèn Jozèf pou kouraj li. Paske kamarad Aksèn Jozèf li demisyone de pòs li te genyen an. E se pa fasil pou nou moun demisyone nou pòs trè elve konsa an Ayiti. E m salye kouraj li. E m ap tou pwofite okazyon an pou m salye Gaëlle Bien-Aimé, konpatriyòt nou, ki sot pran pri RFI teyat 2022. Nou salye l. E se bon bagay pou pèp ayisyen an. N ap salye sendikalis yo, transpò yo. ki sot lanse 3 joune de grèv ki reyisi bravo pou yo pandan nap di fòk sendikalis jonn yo trè pwidan paske il fo ke yo akonpanye pèp ayisyen an tout moun an jeneral kèlkeswa sendikalis la fòl akonpanye pèp ayisyen an e avan menm ke m antre sou kesyon mobilizasyon an Troski di la revolisyon e pèmanant. O nivo di sektè demokratik, nou di ke la mobilizasyon e pèmanant. Tout otan Ariel Henry li la a, n ap mobilize san kanpe. E se pou lajenès, se pou jèn gason, jèn fi, sendikalis, se pou gwoupman de peyizan pou yo pran responsablite yo. Pandan m pa ka pa salye de seri de zèn ou de zòn k ap batay tout bon vre, ki nan batay, e nan kouraje lòt zòn yo pou angaje yo nan batay sa. Tankou Kafou, Ti Gwav, Akayè, Leyogàn, Jakmèl, Jeremi, Kap Ayisyen, Gonayiv, Senmak, Kay, Site Solèy, Petyonvil, Dèlma, Channmas, Kawfou, Fèy, Kanapevè, Matisan, Taba, elatriye, se de seri de moun k ap batay e nou ankouraje yo pou yo kontinye ak batay la. Mobilizasyon an p ap kanpe. Li p ap kanpe, mobilizasyon an manch long li ye. E se poutèt sa nou di pèp ayisyen an, se pou l bloke tout sa k bloke l pou l ka debloke. Jodi a, dimanch, pèp ayisyen an pa responsab li tou. Bloke tout sa k bloke w pou w debloke. Demen lendi a, mobilizasyon pi rèd. Se yon peuple kap voye roch nan lanmè. Se sak fè nou menm nan sdp nou toujou ankouraje lot aktè yo pou met tèt nou ansanm pou nou jwenn yon altènativ pou nou ofri pèp ayisyen. An 1986 pèp ayisyen te goumen san altènativ. Blan an ki entelijan, ki wè n ap goumen san n pa vize yon solisyon, yon altènativ, li ale ak Jean-Claude Duvalier, li ranfòse sistèm nan avèk dè makouto militè. Ò, le pwoblèm reyèl n'était pas duvalieriste, il était systémique. e k te debouche sou pwoblèm sosyetal mizè pi rèd. Sepandan, si nou te genyen yon altènativ, menm jan pèp ayisyen t al dechouke pè Aristide ke l te boure l nan palè nasyonal, li t ap kanpe dèyè altènativ sa a e l t ap pase. Pèp la goumen kont Martelly san altènativ. Martelly ale. Menm kolon yo mete Privert. Yo mete Gardy Leblanc Fils. Yo mete Didier Belizaire. Men yo konnen trè byen se Privert ke yo t ap pran. Sa vle di kolon pran, pa kolon pran. Paske yo te wè nan Privert yon likid ke yo te bay, yo te kapab bay fòm yo vle pi devan. Sepandan si te gou altènativ, menm pèp sa ki te kanpe devan Mateli an, li tap kanpe dèyè altènativ la. Nou goumen kont Jovenel san altènativ. Jovenel mouri, pa gen altènativ. Menm kolon yo, yo ba nou Claude Joseph, yo wè li pa potab, yo ba nou anonim sa, ensinifyan sa. An depi de tout nivo misye genyen, nou pa ka inyore sa kòm yon youn nan pli gran newochirijyen, men politikman il est plus nul que la nullite. Enben blan ba nou l, mizè pi rèd. Apase tout sa n di la yo, n ap ankouraje tout aktè met tèt yo ansanm, jan sdp toujou mande l. pou nou jwenn yon altènativ pou nou ofri pèp ayisyen an paske lè w gade Ariel Ariel tonbe deja se fot yon altènativ ki fè moun ap konjige vèb Ariel si te gen yon altènativ vèb Ariel sa yo tap konjige l yon pase ebyen nap redi ankò pou tout aktè yo Fè prèv d'entèlijans politik pou nou ofri pèp la yon altènativ. Ariel tèlman konnen l tonbe, nou pral bay, nou pral di yon bagay la a ki pa yon enfòmasyon, paske se, se wi di. Kòm an Ayiti, bagay k ap pale la, nan lari a, pafwa li pli fyab Kès w ap tande lòt kote? Dayè bou te kouri, Ariel te bay bandi kòb pou te efiltre manifestasyon nou yo. Nou pa t kwè nan sdp, men langaj li, diskou l, diskou Goutyerès pwouve ke se te vre. Sa n ap di la a, nou pa di se verite, men sa poure èt a pati de eksperyans nou fè deja avèk Ariel Henry. Ariel tèlman konnenl tonbe li menm jovenelis yo phtkis yo etan done ke moun sa yo yo paka pran eleksyon pa les urnes lè blan antre an ayiti li pi bon pou yo ebyen li gon bwi kap kouri nan lari an li rete pou nou verifyel pi devan yo gen entansyon pou yal atake anpil enstitisyon sivil yo menm vize la losature ke yo konnen ki se yon enstitisyon ki trè prestijye nan tout peyi, pou al atake l e pou te kapab jistifye prezans bòt fere nan peyi Dayiti. E pa bliye pèp ayisyen, enben jodi a, blan yo itilize de kankre, de kon, de restavèk yo ki nan peyi Dayiti pou yo fè menmiz sou souverènte nou. Se le blan nan pa tò. Core Group nan pa tò. Se koze yo gen tò paske se nèg sòt ki bay, se blan enbesil ki pa pran. Ebyen jodi a, pèp ayisyen nou genyen pou nou wè, pou nou mete tout fòs nou pou nou reprann souverènte nou ki nan men blan an. E m ap di aktè politik yo, daprè sa m ap tande nan lari a, pèp ayisyen se jou l ap konte pou l ranpla, pou l ranpli twou vid ki nan Bouyati a, twou vid ki nan Palè Nasyonal la. E lè pèp pran lari pafwa inosan konn peye pou koupa wi. Lè pèp pran lari sa w mwen menm. Fernando, Patrice, anpil nan nou tou jounalis sa yo la nap goumen, men lè nou nan lari a sa nou ye a pa make nan figi nou non. Se lè ou pran kèk kout wòch, ou pran kèk kout manchèt e lè sa yap di bon je regrèt, apa se te Seï, apa se te Patrice, paske pa bliye Se pa tout moun ki konnen ou jodi a, m ap di aktè politik yo, pran anpil prekosyon. Pran anpil prekosyon pou yo degaje yo jwenn yo ak jwenn yon altènativ. E nou menm nan sdp, nou te opte pou yon bisefal, yon prezidan inik avèk yon premye minis lan. Jiska prezan, nou kouri, nou kanpe dèyè l. Men kòm bisefal la li gen fòm, li gen fon. Fòm ke nou wè a li pa oblije sa, men nou menm depi fon respekte on bisefal nou pa pral kanpe anfas okenn altènativ ki gen fondamanto pèp la ladann, ki gen revandikasyon pèp la ladann, men afè kesyon de Ariel la pa gen bagay konsa. Nou tèlman pa nan kesyon Ariel la depi nou wè a. Nou pa bezwen konnen si se te Armand, si se te Alexis, si se te Arnold. Depi nou wè B, nou pa bezwen konnen ki B li ye, li pa nan afè blan. Nou pa nan A, Ariel, nou pa nan B, blan. Il faut qu'il y ait une alternative nationale, tout kote fè l. Men jodi a, an nou pran Colombie, Ann pran Salvador, men tout kote sa yo se pèp wi ki pran pouvwa. Jenn gason ki te nan ki te prezidan sendika wi, prezidan inivèsite jodi a la a flè de laj li prezidan wi, sa kou li pa ka fè a. Enben nap fini pou n di pèp ayisyen ann pran desten n nan men. Ann mande lè n pran lari jodi a menm kan nap di aba Ariel, nap mande depa Ariel men fò n mande aktè politik yo, Yon altènativ paske se fot yon altènativ ki fè Ariel la toujou.